Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila nou sòm le 31 janvye 2023 nou di babay ak mwa janvye a mwa janvye a ki vini enben li wè ke tèlman pa gen aktivite nan peyi sa ebyen li menm li pa rete. mwa janvye a ale. Se ta di a ou demen se sra donk, le 1er février 2023. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est parti pour une nouvelle émission. Juste avant de commencer, je dois faire big up à un ami. Son nom c'est Lorvenson, le Danois qui a attendait et gardé nous souvent du côté de l'Arcaillère. Alors très bonne journée à tous ces gens-là qui écoutent là-bas. Et m'espérez que nous pourrons passer un bon moment sous Chanel Ya un arabe ki m'a envoyé une petite vidéo paske te gen yon video nou te fè pou nou di ke mesye e nèg savyen yo yo antere polisye yo nan yon fòs komin ebyen genyen yon ti video ki rive jwenn nou la kote ke nèg yon kote kadav yo ap desosye mezanmi se triste pou yon manman ki li menm Ale nan radyo yon papa ki li menm ap reponn kestyon pou dire ke, ekoute byen, se ta evidan pou n ta jwenn kadav pitit nou an. Se ta evidan lè madanm nan ap pale pou l dire ke, men ekoute, m ta renmen jwenn kadav mari m, men elas, men kote yo ye. Imajine, ou menm ki ta yon frè, Junior youn nan polisye ki mouri yo lè w rele l nan apèl videyo paske w tande ba yo epi lè w gade ou wè son sanginè k ap mete inifòm lapolis lan sou li inifòm ki te sou li an menm e lè w di kote frè m nan li di w li pa la li fè vrè l pou peyi san chapo w a konprann nan ki basen emosyon ou t ap benyen nan moman sa men. Si nèg yo tout yo mouri konsa, kounye a ou pral poze tèt ou kesyon pou di, bon ok se te operasyon, pwoteje e sèvir, pa gen pwoblèm nèg yo mouri, men ekoute, se nan konplo nèg yo mouri, se nan konplo nèg yo mouri. Èske ou tande rapò la? Ou te gen chans tande emisyon ki te fèt sou rapò ki soti kòmkwa genyen 3 o grade nan lapolis lan Ki yo menm? Nan lòbèy sa a. Sa vle di yo ta nan konplo sa a. Epi genyen plizyè gwoup gang ki le menm ladan l. Sa vle di gwoup gang Savyen an, men gon gang nan Pòtoprens ki al bay yo ranfò. Kounye a la men sa pou n di tèt nou. Gon seri de dirijan ou genyen. Dirijan sa yo, se yo menm ki konn lakòz peyi a tonbe oubyen plonje. nan yon estabilite. M pral ba nou yon egzanp. Ou wè majistra Lyankou an, li rele nèg yo, nèg yo nan lapolis lan, li di yo genyen moun la ki aletranje k ap voye manje ba nou. E poutan, se manje Luckson, gwo bandi Savyen, nèg yo ap manje. Lè nèg yo al tire Aluckson. Kounya Luckson fache li pa bay èd ankò nèg yo tou wè kiyès ki tap ba yo manje. Kounya sa pou konprann modèl majistra sa li lè l te tan pou ke popilasyon an te voye l jete te vomi li paske humm se pa modèl dirijan sa yo pou n gen nou bezwen de dirijan e se sak fè m di tou Muscadin an li menm li konn rive yon kote Li montre se militan li ye. Paske ou pa kapab dirijan pou w ap fè mòd deklarasyon sa yo. Eske nou pa konprann? Ou pa gen dwa dirijan pou w ap fè mòd deklarasyon sa yo. Majistra sa te fon deklarasyon byen lontan. E pou mwen son majistra k pa konn li, li pa konn reflechi tou paske gen bagay depi w fè l. Ou kapab jwenn enpak la to ou ta. Ann tande ki sa l te di nan epòk nèg yo t ap lòk peyi sou Jovenel Moïse. Bonjou prezidan, bonjou minis enteryè, jodi a la m avèk baz Africa, se nèg sa yo ki kenbe pon sonde kap pèy pou mwen ok, nèg sa yo mwen menm m di yo piga. M di nèg yo piga yo tire moun. Men depi se nèg k ap met kawotchou, vin mete branch bwa pou bloke kafou pèy, pou sonde, tchou a kout boutèy. Pouvwa nou se pouvwa nou. Konprann? Wè yo 3 la, yo nenpòt 50 deyò la. Yo nenpòt 50, se yo ki vin jwenn mwen la. Konprann? Se chèf pouvwa. Chèf pouvwa yo ki jere nou. Nou pa gen moun ki opozisyon ki jere nou. E pi nou pa nan opozisyon tou nou menm. Pase e Jovenel nou genyen nou pa gen lòt ankò. Yo rejte kòb la. Se ti kòb pa m nan menm si l piti se li yo pran. Ti kòb pa m nan menm si l piti se li yo pran. Bon bagay. Ok anfòm mesye. Nou wè kisa mouche t ap di donk. Mouche se yon bandi. Son asasen e ki ap chache dòt viktim pou klan asasen l. Brèf, nou kite dosye sa, petèt nan yon lòt emisyon nou kapab bay e majistra sa plis benediksyon. Men ekoute, peyi sa se konsa li plonje nan kawo enfènal sila. Kounya la, apre piblikasyon rapò sèvis ranseyman DDA, Sou lanmò polisye yo, Sina, po a, ki se Sendika Nasyonal dè Polisye Ayisyen, li egzije pou IGPNH la ak lajistis tande prese prese Direktè Depatmantal Latibonit lan, Komisè Divizyonè Brice Mertil, pou l kapab bay eksplikasyon sou lanmò 6 polisye yo. Lòt koze, nan aktyalite a, polisye Rabel Giscard, ventyèm pwomosyon ale travay yè lendi ki se 30 janvye 2023. Li pa rive antre nan komisarya Dèlma 33 kote li tap travay. Polisye a ki abite Kafou, li kite lakay li vè 6 zè nan maten daprè sa yon frè l fè konnen e se pa Taraz li pase. Depi lè sa yap rele l, yo pa gen ankenn nouvèl. Men chak tan nou antre nan lojik sila, m ap toujou jwenn mo sa pou m di nou. M ap toujou kapab di nou sa. Donk, e li evidan pou nou konprann byen mouvman n ap mennen an. Premye bagay m toujou di nou, nou pa ka ap mennen yon mouvman paske se bandi ki touye nou, ki lakòz n ap mennen mouvman sa jodi a. Se pa vre! Si bandi touye nou nap mennen mouvman sa a mwen mande nou pou n desolidarize ak bandi paske anpil nan nou nan klan bandi kounye a gon bagay pou nou fè si anpil nan nou nan klan bandi eske nou ta kapab jije li bon pou ke nou tout nou fè yon sèl ak tout bandi isi pou batay la chanje sans pou nou batay vrèman pou pèp ayisyen se sa m bezwen. M pa bezwen lòt bagay ke sa. Men, m pa kwè kòmsi se pran lari, bloke lari an ki evidans lan. Evidans lan se, si nou tout pa vle fè kowalisyon ak bandi, ke nou met grenn nan dechouke ti makak anlè a. Ke nou met grenn, paske si jounen jodi a la, genyen Vitelòm ki se sèl kòk chante nan pènye, nan tòsèl, li pran gwo jan, Li pran bwa lundi. Li touye plizyè polisye pou nou. Si Nou pa anvi fè koalisyon ak vitelòm ebyen se al kanpe anfas vitelòm pou al batay. Al chache minisyon pou al batay ak vitelòm. Osi senp ke sa. M panse ke bloke lari an ladann tou wi. Men fòk nou ka bay yon replik paske moun ki ap fè nou soufri an li la tou. Moun ki touye frè nou yo li la tou. L ap bat lestomak li kon kwa se li menm ki sèl kòk chante nan kanton an. Men mezanmi fò n al kanpe anfas li. Gen anpil nèg ki mouri anba a nan Latibonit. Fò n desann anba a pou n al bay yon replik. Sinon nèg y ap di nou se lach. Osi sanp ke sa. Bandi yo ap di mesye gade travay polisye yo. Bon m fin touye yo epi kounye a yo pran lari yap fè makak. Eske nou pa konprann? Se 2 bagay. Swa nou gon fiksasyon sou nèg sa yo pou n al ba yo yon repons, swa nou kanpe an fas yo pou n kontinye batay. Lè sa a nou pap bezwen lòd. Se nou menm kap planifye pwòp operasyon nou. Lè sa a operasyon an la pi byen pase. Mwen m toujou di yon nèg sa. Ranmwa fou ou saj. Si pa gen polisye k ap kole dèyè ak bandi, lapolis lan, si otorite yo pa pral livre nèg yo alabouchri, polisye ki entèg yo ka batay. Yo ka batay ak bandi yo. M konnen Frèch p ap dakò avè m men yo ka batay. Ou sonje piti a, sovajè nan videyo li di w li menm, li ta bezwen sèlman 100 nèg? Men 100 ap twò piti sovajè. Ou ka bezwen yon 500. E li te di bandi an ki te nan live la, li te desann, li te limen 2 nèg pou li. Kòman ta ka fè konprann nèg a gen materyèl nan men, nèg a ka batay, nèg a konn kote l'ap met pye l'? Nan Vilaj de Dye tou, e vre yo te voye nèg yo mouri wi. E vre yo mouri monchè. W'ap antre yon kote ou pa konn kote w'ap antre a, lè ou pran nan zizirit, pa gen ankenn rekou. Donk sa vle di ke jounen jodi a la fòk polisye yo repanse bagay la. Ben wi. Pandan Vitelòm ap mete moun cho nan pènye, chèf polis la menm l ap flannen, l ap pwonmennen. Piske sa fè yon jou depi ke gen yon delegasyon wo kòmandman pnh la ki gen nan tèt li DG a Yfrantz Elbé ki yo menm al vizite. lokal komisarya Petyonvil lan, li menm ki di li konsyan pa rapò ak revandikasyon ajan lòd yo, le premye dè polisye pandan vizit sila a ki efektye nan Petyonvil li pale avèk polisye yo. Apriyori an omaj ak polisye viktim nan akonplisman devwa yo nan Metivye. Rive la jodi a pandan tout enstitisyon an egziste. M pase nan lari a tou ap fè tchèkpwen, ap fè sikilasyon. M grandi, m grandi, m grandi. Mwen gen chans rive la jodi a. Men tout moun ki gen chans, ou di mwen gen opòtinite travay avèk mwen. Nèg sèl sa gen pwen kote ke li toujou fè sèl avèk tout polisye yo. M toujou respekte tout polisye yo e m pa janm jwenn yon visye ki derespekte yo paske m fè sèl avèk yo. Li enpòtan anpil pou nou met tèt nou ansanm pou nou bay repons, pou nou gade ki meyè fason. ka fè chanje konsyans nou. Fò n gade ki jan nou ka kole fòs nou ansanm pou n wè ki reyaksyon ke li ka bay. Li men son reyaksyon enstitisyonèl ki bay on fòs siperyè a fòs bandi yo. Chak grenn la gen eksperyans pa li, gen konesans pa li. Nou chak moun la gen fòs pa li. Men si nou mete tèt nou ansanm, nou planifye, nou ka bay yon repons fòt e ki ap senbolik pou bandi konnen ke fòs legal la pi gwo fòs sa se nou menm. Donk se sa k fè ke mwen vin jwenn nou pou m di wo kòmandman fè yon blòk avèk nou nan kad yon repons. direk a bandi. La police je pense qu'il est temps pou ta kapab genyen bon ti kamera bon ti iphone pou ke imaj sa yo yo kapab paret pi lwil. Nap anchene avek yon ti video kote ke neg vitelom yo anko yn fwa yo kraze yon mur nan bel vil petet ki kapab fasilite pou yo antre soti la pi byen paske nan yon premye tan te genyen abitan nan zon nan ki te erije yon mur e mesye yo te vin kraze mur lan moun yo leve mur lan ankò ebyen nèg yo vini la yo pase a laksyon yo kraze yon mur paske mur sa li ap fasilite pou yo kapab franchi zòn sa san pwoblèm sa se yon veritab danje pou tout moun ki nan zòn nan. Shit. Mwen rive pre, hein? Shit, man. Si nèg yo pat gen tan reaji yo, salop yo antre net wi la. Yo dap antre. Yo antre. Mesye sa yo, mesye sa yo aji, enteraji avè yo. asasinen e wap gen chans genyen plis detay paske ap genyen de deklarasyon wap wè plizyè pèsonalite ki yo menm la nan kad fineray sila nap mande w pou kapab rete avèk nou antouka mèsi la famiy kòm toujou yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi apre kes kondi a la pwochèn. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.